Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou ankouraje travay la se pwofite abone kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de tout video ke nap poste yo deja nou di mèsi a tout moun ki deja abone mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konnen ke ou entelijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo san pale anpil ann antre nan detay pou video jodi a. Fi sa nap gade sou ekran an, si gen moun ki gen, ki konn fanmi l, oubyen si gen zanmi li, pou yo pataje l o maksimòm jiskaske yon fanmi l, yon zanmi l wè imaj lan, pou l ka di m kiyès li ye egzakteman, paske gen de enfòmasyon ke m genyen. E gen moun ki entèlijant te gentan di rapidman. E depi ou wè TT lagel se paske l gentan gen enfòmasyon wi de vrèman m te gen enfòmasyon men m te manke enfòmasyon. Gon pakèt moun ki tap di o sa wap fè la li pa jounalis ou pa menm konn poukisa m patajel. Tout ayisyen sou Facebook se moralis. Son bagay grav wi. Tout ayisyen sou Facebook se moralis yo ye. Yo konnen yo pale, yo pa konnen yo pale pi rèd. Kòm si TT se yon moun tèt pa dwat. Ebyen byen gade foto nou wè sou ekran la la sosyete, se yon gwo nouvèl ke m pral bay sou peyi a la. Kisa ki pase? Ebyen efektivman A partir de photo sa m te Ke menm fanmi l pa genyen non Menm fanmi l pa genyen Ou konnen nèg mawon yo atè a tout kote Menm fanmi l pa gen foto a Men depi yo wè l yo ap wè se li A partir de cette image M ta pral rapidman konekte avèk yon ti frè Dam sa n ap gade sou ekran Ou wè Facebook la ka itil Facebook pa sèlman la pou n vin voye monte, bouyi zen, joure moun, pale lòt mal, etc. Facebook ka itil. Ebyen, a pati de imaj sa m te pibliye maten an, mwen gen tan jwenn fanmi madam nan. E malerezman m oblije bay nouvèl la. E m ap mande la polis nasyonal Dayiti. pou l pran responsabilite l autour de cette affaire. E m ap mande tou l'ambassade des Etats-Unis si l gen mwayen ke l kapab e ede fanmiy lan nan sans sa, surtout manman an, pou yo fè l. M pral di poukisa. Dam nap gade sou ekran an se pa bandi. M wè gen nèg tout te gentan anvi koze. El dira! Antouka malerezman. Malerezman jèn dam sa a. ki fèt ti moun a ye e i pa fèt lontan bon mwen son dam ki fèt 31 desanm 1986 ki donk li gen 35 an dizon 34 an jèn dam 34 ans. Li fèt 31 desanm 1986 a Pòtoprens. Malerezman dam nan li mouri. E fanmi l pa t twò konn sa. E jiskaprezan manman l pa konn sa. M ta swete l pap tande radyo a la, men m oblije bay enfòmasyon an. Paske 36 an, 36 an l gen, li poko gen 36 an, 86 wi l fèt. Gen 36 an, gen 36 an. Tande, jèn dam. Dam nan mouri malerezman. E se sa ki enfòmasyon ke m pral bay la. E se la n pral konprann enpòtans travay TT a. M pa nan sansasyon. M al chèche enfòmasyon reyèl pou m pataje ak peyi a. Poukisa m te pataje foto l sou paj Facebook mwen, se paske m pat gen non l konplè. M te gen prenon an men m pat gen non an. Men m te gen non mari l ki se Mareus. Dam sa rele Carline. Mareyis men Mareyis la se non mari l Son prenon est Carline Belle dame, jeune dame de 36 ans Kisa t pral fè m rive avèk dam sa La société Se mesye sa n ap gade sou ekran an. Se mari l. Misye rele Rochlen Marius. Son peyi difisil. Mesye nap gade sou ekran se mari dam nan. Misye rele Rochlen Marius. Misye se yon sitwayen ameriken. Sa di l son ayisyen ki natiralize. E se paspò l wap gade sou ekran la. 2 nèg ou tande yo arete nan Senlwi di Nò yo pou kestyon zam, men zam yo sou ekran an, se misye li ye, se youn ladan l, patnè w wè ki ap chemiz ble sou li a. Misye rele Rochelè Mareyis. Je sui Theriel Thelus ok. Tande la sosyete. Mesye n ap gade sou ekran an, pou moun ki sou YouTube e Facebook, misye rele Rochelè Mareyis. Patnè ou wè ki a ti mayo ble sou li a. Misye se mari dam sa ki rele Carline. Vre non dam nan se Carline Généus. Se son vre non. Li vin ajoute sou non mari an, li vin rele Carline Généus Maréus. Ou anpil us. Carline Généus m pa konn si se fanmi Gessica ou pa janm konnen petèt menm Gessica petèt kounye a l gen dwa ap tande emisyon an m pa konnen si l se fanmi l li pral sezi tande nouvèl sa ke l petèt li pa t konnen. Dam nan rele Carline Généus Maréus. Se timoun ki fèt an 86 la nan Pòtoprens. Peyi a difisil, mond la difisil. Li wè Carline son bon ti gengenn, bèl timoun byen anfòm. Li di ke li ta renmen Carline marye avèk on kouzen l k ap viv aletranje ki rele Rochelet. Donk manman l, ki jiskaprezan ap viv an Florid, se apati de se moman moun yo pral vin kenbe yon relasyon damou, youn vin renmen lòt. Rochelet Marius n ap gade sou ekran ki vin renmen avèk Carline. Epi misye vin rantre Ayiti etc relasyon ap pran chè yo vin fiyanse. Misye pral fè demach pou Carline, li pral fè Carline jwenn yon viza fiyansay. Sa se bagay kap pase de 2011 pou rive 2012. E Carline pral kite Ayiti pou l rantre Ozetazini avèk yon viza fiyansay. E se menm moman sa a, puiske isi Ozetazini lòske ou vini a yon viza fiyansay, ou pa dwe pran twòp tan pou kapab marye. Maryaj la pral planifye se pa yon bagay ki te fèt legliz etc m kwè se nan kot ke yo te marye yon bagay konsa epi rapidman moun yo pral vin marye yap viv ansanm yo gen 3 timoun ok yo gen 3 timoun aktyèlman timoun sa yo nan men grann yo ozetazini. kidonk manman Marius. Men, gen bagay kòmsi w ap viv nan fwaye ou pa souvan rakonte moun ni, sitou fanmi. E pafwa gen bagay w ap viv ou di bon, e si w al rakonte fanmi, fanmi olye l ranje sa, li plis gate sa. Gen bagay ke w ap viv ke fanmi pa konnen. Manman an te Manman an gen 3 pitit. Carline, yon grand sè Carline avèk yon ti frè l. Malerezman grand sè a mouri 12 janvye 2010. Yon bagay tris kap pase fanmiy sa. Grand sè a li mouri 12 janvye 2010. Nan tranbleman de tè an. Vin rete Carline avèk yon ti frè l. Carline ap viv Ozetazini, l gen 3 pitit avèk misye n ap gade sou ekran ki rele Rochelet Marius. Men, pandan moun yo ap viv, Carline pafwa li konstate. E lè map gade istwa sa li raplem sak pase jèn demwazèl plato santral avan e la. Carline konstate misye son nèg ki gen zam anndan lakay li. Sa di gen lè tout lè misye etazini misye toujou ap voye zam al vann an ayiti. Carline konstate men Carline paka di sa a tout moun. Men li rele yon pwòch li, li di sa, moun ke l konnen isi Ozetazini, li di li pa konprann misye, li remake misye gen anpil zam lakay li, li pa konn sa k pase, etsetera. Kalin pale sa. Pandan plizyè fwa gen diskisyon, Kalin rele polis pou misye. Pandan plizyè fwa. E nan mwa novanb lane dènyè, pral rive desanb, Gen yon diskisyon antre misye avèk Carlin. Epi, lè vwazen tande tire, epi yo jwenn Carlin ki mouri asine nan yon vwati sou pakin zòn kote yo rete a. M pa di se yon zòn ki li bòdè hill yon bagay konsa, men m kwè li nan Florid. Pandan diskisyon a, yo gen 3 timoun, 2 ti gason, yon ti fi, ki poko gen gwo laj. E pi, lè vwazen yo estime gon bagay ki pase, pase gen plizyè lòt moun ki la, gen machin ki frape, etsetera, yo rele polis. Lè polis vini. Yo jwenn malerezman Carline asasine anndan yon veyikil sou pakin kote yo ap viv nan konplèks la nan apatman an. Epi kisa misye fè Rochelet Marius? On ti tan aprè, misye rele kèk moun ki pwòch tankou swa marenn oubyen parenn maryaj etc. Misye rele pou l enfòme yo ke Carline mouri. Menl paka esplike kòmanl mouri sèl di bon te gen tire te gen fiziyad epi Carline mouri pèsòn pa konnen se Lauderhill Florida thank you Germain on ti bagay Lauderhill egzakteman misye rele kèk moun li di wi Carline mouri la etc pa egzanp menm kèk fanmiy Carline ki an Ayiti se misye t pral enfòme yo sa. pandan Carline ap glase nan mòg ki pral di yo Carline te gen yon fiziyad, Carline mouri men de manyè vag. E si se Ayiti sa pase misye t ap gentan fè tout sa pou l fè. Men kòm se Ozetazini sa pase, majorite konplèks yo gen kamera ladan l epi lapolis ap mennen envestigasyon. Si w gade sou ekran la w ap wè genyen plizyè nòt Se not kote ke la polis nan eta Florida tap mennen envestigasyon e n a pati de kamera surveyans ki nan konpleks lan e a pati de enfomasyon tout ti moun yo tante bay e la polis fini pa konkli se misye ki tiye madanm ni Carline Geneus Mareus. Yo relem Theriel Thelus tande ok. Ebyen la sosyete lè la polis vin mennen envestigasyon nan konplèks lan a pati de zimaj ki pran sou videyo kamera siveyans ki nan konplèks lan epi yo fini pa konkli se Rochelet Marius ki asasine pwòp madanm ni ki se yon jèn fanm, dayè lè l ta sè li te gen 35 an, èske se jalouzi? M pa konnen men yo gen 3 timoun, tou lè 3 timoun yo se pitit misye avèk Carline. Sa a dire ke m kwè premye aswa l te fèt an Ayiti men li m gen paspò l la se ameriken li ye, nòmalman se timoun. Sa di otomatik e konsa sa ye. Misye gaspiye Carline. e misye pa vle di ba la li nòmal li pa ka dil ebyen eh apati de enfòmasyon ki pataje ebyen eh yo jwenn se misye kisa misye fè misye panse l entèlijan e l entèlijan vre paske paske e travay sa m fè wi. Gen anpil nèg lapolis arete, si w wè m pa di anyen sou li, sa vle di pafwa lapolis tou ap voye vant li. Sa ou fè anrè. Pa egzanp, m wè gen anpil moun k ap plenyen la pou de twa ti malere m tande yo arete, m tande yo di se manb baz izo, bababa. Gen nèg yo tou ap fè sa. E pou wè m pa pale sou yon dosye, bagay ou wè moun lapolis arete, sa vle di m pa gen, m pa konnen bagay sa, sa pa tèlman enterese m. Men depi ou wè se yon grenn lapolis pran, m santi nèg sa ka yon bagay, m gentan fè rechèch sou li pou m chèche konnen sa k pase. Donk misye kounye a. ki vin santi li cho lòt bò a, misye aranje l li depòte tèt li an Ayiti. Men l pa depòte konsa. Li tou antre a ti biznis li. Gade zam misye genyen nan men l etc. Eben misye al rann tèt li nan Senlwi dinò. Paran Carlin se jodi a la a pandan tete ap pale yap konnen koman pitit yo a sè yo a gaspiye men yo pat janm konn bagay konsa yon peyi difisil e kounye a sa ki tris nan istwa lan jis moman ap pale la manman Carlin poko janm gen enfòmasyon an petèt si lap tande radyo a se kounye a lap tande sa. E m pat vle l tande l paske l fè stroke. Paske l te gen sèlman 2 pitit fi la ke l li mete tout espwa li sou yo. Premye pitit fi a li gaspiye 12 janvye 2010 e dezyèm pitit la ki se Carline misye ka gaspiye l Ozetazini avèk 3 timoun li kite dèyè. Pou lenstan timoun sa yo nan men grann yo ki se manman misye. Ozetazini. Sa sèlman m ta mande anbasad Dèzetazini, pou granmoun nan pa mouri nèt avèk endiyasyon, fasilite ke l ka jwenn yon viza pou l ta omwen vin wè timoun yo. Bondye ta beni nou davantaj. Omwen fè sa kòm yon zèv imanitè. Lanbasad Dèzetazini an Ayiti. M konnen y ap tande emisyon. Yo tande tout emisyon politik. Fasilite manman Carline yon viza. Pa fè l menm jan n fè timoun seleksyon U 15 yo, nou ba yo tout refi. Fasilite manman Carly yon viza pou omwen l ka vin wè timoun yo. Omwen la gen souvni de sa fi Carline Généus. Se trist, men sè lenfòmasyon. Un grand merci à vous. Donk, pandan n ap pale la a, Rochelet Maréus, Prezime a. Misye anba men lapolis. Nap mande dcpj paske ta sanble dcpj potko gen detay sa yo li pa vreman gen enfòmasyon sou misye. Nap mande dcpj aranje l pou l gen kontwòl misye e pou yo mete misye yon kote yon kote. Paske aktyèlman la penitansye se pa 2 pwoblèm li gen menm kouran pa gen pa gen manje pa gen dlo pa gen kouran pa gen bagay misye twò alèz voye misye yon kote pou nou mete misye yon kote men wete l nan senlwi di nò donk fè misye aranje li mennen misye nan baz mennen l nan baz ok mennen misye nan baz yon jèn de 35 an manman 3 pitit kounye a timoun sa yo nan toumant. Se avèk grann yo yo ap viv pou lenstan. Nou wè premye ti gason an rele Deyandre, yon bagay konsa, Deyandre Maréus. Kouraj a sète famiy, ensi va la vi. Bonsoir Ayiti, bonsoir le mond. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. Pa bliye like videyo a, abòne epi pataje videyo sa avèk yon zanmi, yon fanmi pou ankouraje travay la. Mèsi, se te yon plezi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!